Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m espere tout bagay anfòm pou chak grenn moun ki renmen tande chanèl sa chanèl ki ap enfòme ou 24 è sur 24 7 jou sur 7 sa kòman sa amelyore bon mezanmi bon zòn midi a pandan mwen nan zòn sat. Tande byen wi. Mwen gen yon zanmi mwen, m al wè Sat. Pandan mwen rive bò kote li, hum, katouch deklannche. Tande byen wi. Nèg Gabriel yo anvayi zòn bò san fwontyè. dèyè kwen mi nan zòn bò chòp lan. Ebyen fò m di nou ke m gon enfòmasyon la e m pral chache mennen ankèt sou li pou m kapab pote ba nou plis detay nan pwochèn emisyon nou. Bon, tande non, m di sa k ap pase konsa, m di piga bagay sa tou vin fè menm la a non. Epi pèsòn moun pa konn sa k ap pase. Epi vit! M kouri met tèt mwen deyò epi mwen jwenn enfòmasyon ki di m ke se Gabriel ki pote boure. Nèg Gabriel yo. Nèg yo pote boure, men m gen presyon ke pote boure sa son pote boure k fèt pou te kapab fon ravaj. Paske jan bal ap pati a, son seri de bal m gen presyon ke se de twa kès bal ki te sanble. Epi nèg yo tap veye yon bon moman epi yo pote boure. Monchè anpil bal men m gen enpresyon ke jan atak la fèt lan se yon atak par sipriz sa te oblije nèg al pran souf epi pou yo kapab tounen nan batay la paske lè anpil bal vin ap tire kounye a iska vin voye nèg paske gon bagay pou n konprann men sa Gabriel pou l konprann Gabriel fò l konnen ke Jan batay la vin ye anba a kòmsi cette histoire d'occupation de territoire fòk ou aksepte ke kòmsi nèg je nèf yo yo gen teritwa e gon lè kap rive m panse si bagay la rete konsa yap mete w deyò paske ou gon ti espas tou piti ki se Brooklyn lè w pran espas sa lè pa egzanp ou pase nan zòn pa w la pou fè wout nèf lan. pou w ta ale nan zòn Kanaran, Titan e bagay sa yo. Lè w rive nan Boulva Ameriken, nèg je nèf yo bloke. Sa vle di yo gen kontwòl espas sa a. Ou anndan toujou. Si w pase pa anba pou w ta di w ap pote boure, w ap kwaze a Boston. W ap kwaze a Belekou. Sa vle di, ou gon grenn bagay ou ka fè ke pran lanmè. Mwen m toujou ap mande tèt mwen kòmsi lè Gabriel ap batay li jwenn yon ranfò. Kote ranfò a pase? An? Sou lanmè. Paske nèg yo pa ka pase lòt kote. Èske ou wè sa m di w la? Donk nèg yo pote boure. Bon, nèg tè nwa yo kanpe batay. Epi apre ranfò vini. Bon, nèg Gabriel yo oblije repliye. Kounye a gen yon bagay m ap mande. Nan Site Solèy, lè n tande tout lòt chèf ap pale anpil, gen de toro. Youn rele Gabriel, lòt la rele Iska. Kèlkeswa lòt nèg ou wè ki anba la a, Apa ansyen moun yo sak mouri deja yo tout nèg se swa ou pran lòd nan men iska oubyen sou nan je pèp ou pran lòd nan men Gabriel brèf m panse gon lè kap rive mesye non sa yo pap site ankò paske te gon epòk nou pa sonje te labani avèk kòman lòt la rele ankò Dieudwilme. Ou son til. Hum. Eyy. Ou son til. Mwen m toujou ap mande yo kom si li ta toujou pi bon pou t fè lapè paske nap fè plis tan. Antann nou. M pa wè poukisa n pa vle antann nou an menm. M ta renmen konnen ki pwen de diskòd la. Bon nou mèt di m kisa k fè nou pa vle antann nou an epi mwen menm m ap wè si nou gen rezon. Paske Site Solèy se pou nou. Li pa pou lòt moun. Se ladann nou abite. Lè n ap batay konsa. Bon pou kiyès? Men pa bliye. Duel sa gon bagay ki komanse. Apre sa vin gon politik nan duel sa paske neg ki bezwen se bo lakay yo pou depite, sa bezwen se bo lakay li pou majistra epi sa pran teritwa, sa pran teritwa, sa pran teritwa epi sa w tande a la lobey fet. Bref Site Soley se pam, map toujou renmen Site Soley e kelkeswa sak genyen Site Soley la mwen map toujou pote enfomasyon ba nou konsernan. Site Solèy. Nou konn sa. Donk nou konnen, menm lè gen pwoblèm, menm lè a chak enfòmasyon m fin bay, toujou gen plenyen, toujou gen joure men fòk mwen bay yo. Paske gen yon grenn bagay pou yon nèg ou konprann. Mwen pa bandi. E si m te vle bandi, m t ap bandi. E si m te bandi, m pa t ap pran lòd nan men pèsonn. Paske tout nèg konn li. Èske w wè sa m di w lan? Sa vle di, yo t ap manje m kanmenm. E si m te bandi? Si m t ap bandi tou, m t ap gen lespri, m t ap gen yon espri de disèneman pou m di ke en en m pap ret nan Site Solèy paske gen yon istwa youn manje lòt. M renmen vi m. M ap fè yon bon revolisyon. Èske n konprann? Donk, se konsa l t ap ye. Men, kòm se mikwo a mwen m deside m pran pou m kapab preche, ebyen, m ap kontinye preche. Mwen prale nan departeman de la Grandans. Vwa genlè poko fin bon non, men m ap fè efò avè l kanmenm paske gen yon dosye atè a la. Mezanmi, Ayiti fini wi! Adje Bondye! Genyen yon zòn ki limitròf ant Grandans e Gran Sid. Zòn sa a m kwè li bat sou Lèziwa, euh ou kapab ant Lèziwa avèk Tiburon konsa. Gen yon zòn nan blòk sila a ki rele euh seksyon Karkas konsa. Wi, seksyon Karkas. Men nan blòk Tiburon an, tande byen wi nan blòk Tiburon an, gen yon kote ki rele Anba Sab. M ta kapab di gon masak ki fèt la. Gen yon seri de nèg ame. Ki sòti anlè a. Nèg yo pote boure sou blòk sila a e yo touye yon towo ki rele m kwè Pè konsa. Men gen anpil moun ki pran bal nan kad pote boure sa. Gen moun ki kouri ak bal nan kò yo, gen moun ki kouri al chache kote pou y al lopital men gen moun ki jiska prezan rete anba raje a. N ap mande yon entèvansyon nan zòn sila paske lè zòn lè pli rekile di peyi. zòn lapolis pa gen aksè ak yo, ebyen m ta kapab di zòn sa yo, bandi prèske pran kontwòl yo lajan kontan. Tande byen wi! Enfòmasyon sa rive jwenn mwen, m di mezanmi kisa m kapab fè? Mwen voye yon alèt sou zòn sila pou ke lapolis kèlkeswa jan sa ye pou kapab fè yon kout pye. E aprèv, m gen yon videyo ki dire 17 segond. Video kote ke gen yon nèg tou tounu. Yo kraze tèt li. Epi lè w gade, ou wè misye atè a epi nèg y ap pale nan video a nèg yo di yo epè w ye. Epi gon kote yo di misye chen sal. Fernando se pè w se pè. Ou se wa w se wa w vin dèyè m ti biwo nan gèt manman w moun sal. Ou an detaye bò kou a sa tout flatè a. Ou vin dèyè m ak Donald ti biwo. Vin dèyè tizè. Ou konn nan ki tizè a? Kaka moun sal. Kot toris la menm kes toris li a ye. Bon bel zam nan mon fatra. Genyen 2 dosye entènasyonal yo men jis avan mwen travèse nan paj entènasyonal la e fò m di nou ke imigrasyon nan peyi Dayiti pa gen kote pou l kenbe moun ankò. Maten an nou te wè Arab la nan yon videyo ki te pran abò Joseph Lambert e Joe Biden. Mwen menm de tanzantan m genyen 2 ti bagay ki vin nan tèt mwen la konsènan la desizyon priz pa lè zotorite amerikèn pou ta kapab fasilite yon seri de moun Antre nan peyi Etazini. Brèf, tande byen, Biden, si l te gen volonte vrèman vre pou pèmèt ke yon seri de Ayisyen al aplike pou antre nan peyi Etazini, m anvi di moun ki sou fwontyè a lan, li t ap pèmèt ke yo rantre. Èske nou konprann? Sa se youn. Dezyèm bagay, ou aplike. Yo aplike pou ou. Imigrasyon gen pou l rele w dan konbyen de tan. On n'a pas précisé. Si w fin aplike poukwa imigrasyon ne peut pas appeler dans une semaine. Si yo te bay yon semèn la tout moun tap gen garanti ben ekoute depi yo fin aplike pou ou depi fòmilè la nòmal donk aprè yn semèn yap rele w. Pa gen dat. Epi euh. Kilè moun sa yo te renmen nou konsa? Y ap fasilite pou nou antre nan peyi yo. Men sèl konsèy m kapab bay yon moun, yon moun ki gen mwayen, al mande yon viza dirèk. Paske nan moman ou wè y ap fè grimas sa la, pou ka di moun ap antre bagay sa yo pou yo aplike pou ou, depi ou genyen opòtinite pou al mande yon viza, al fè l paske ou kapab jwenn yon viza fasil. Moun yo debòde, paske moun yo tande nouvèl la, tout moun lage nan fè paspò. Gen nèg k ap rele m la, gen yon nèg ki rele m, li di m, silvouplè kote yo fè kat dè malòg? Yon zanmi m wi, kounye a m oblije pase misye nan betiz, m di misye, kay malòg, yo fè kat dè malòg. Paske depi lontan ou pat ko gen kat demalòg e kounye a ou bezwen gen kat demalòg, kounye a ou pral ipoteke kèk ti byen la pou wè si ou ta kapab fè paspò. Bon se byen, paske se yon pyès fòk ou gen l, ou pa konn kilè Bondye ap di yon mo pou ou men èske se nouvèl Etazini an ki pou fè w fè sa? Ann gade kòman sa te onivo de imigrasyon. Mèsi Biden! Mèsi Madam Larim! Apre nou fin mete kidnapin 24 sou 24 nan peyi a, jodi a nou fè Ayisyen ap kite peyi a pa pil e pa ma kòl. Jodi a gen Ayisyen la, se yon chanm kay yo te genyen wi, yo vann li pou yo kite peyi a pou y al pase mizè aletranje. Jodi a. Gad yon kidnapin madam Lalime mete. Gad yon ensekirite ameriken mete nan peyi a. Gad yon kidnapin ameriken mete nan peyi a. Jodi a ameriken ki mande pou ayisyen kite peyi a al jwenn yo. Poukisa yo pa mande chak yon ayisyen ki pa ka viv yo yon 10 mil dola ameriken pou yo chanje kondisyon y ap viv la. Lè y ap anvwaye ameriken bezwen nou vrèman vle ede nou. Si ameriken vle ede nou li ka prete chak yon ayisyen ki pa ka manje ki pa ka bwè yo. 10 mil dola ameriken pou yo chanje kondisyon yap viv la, lè sa a map wè ameriken renmen ayisyen tout bon, jodi a pandan se tan ameriken ap vin fouye tout min nou yo, tout iranyòm nou yo nan sidès, nan benè, jodi a Ariel Henry asasen kriminèl li pa pè li pa krent li siyen kontra pou iranyòm nou yo, pou l fè kado pou lò nou yo. Epi nou e komansman wi, se pa pil, se pa pa kòn, jodi a 2 18 a 35 an ap kite peyi a pou yal nan raje, pou yal keyi tomat, pou yal fè koulèv manje yo. Mèsi ameriken, mèsi Ariel, mèsi bandi legal, mèsi Reginald Boulos, mèsi Acra. Jodi a men rekonpans lan, pa pil e pa pa kòn yap kite peyi a, tout gen foli pati, tout rèv ayisyen se pati kite peyi a, li pa gen li pa gen espwa ankò, Boulos bal baryè poul viv, Jimmy Tripot bal baryè, Cherif Abdala, yo ba yo baryè, yo pa ka viv ankò, jodi a si ameriken plen men pèp ayisyen an, kote chak grenn moun ki pa ka manje yo, 10 mil dola ameriken pou yal plante nan agrikilti, pou yal fè pwodwi nasyonal agrandi. Multinational pou y al ede sa n pa kapab yo. Jodi a, se pa pa pil e pa pa kòn pou m wè Ayisyen ap debake nan DGI al achte tenb paspò pou 10 mil goud. Y ap debake nan DGI, y ap debake nan imigrasyon vin fè paspò. Kote nou prale? Bout tè papa Desalin lan. Si Desalin te pati kite bout tè a, li pa t ap batay pou l te ba w endepandans. Si Desalin te leve pati kite bout tè a, lè blan, kolon, blan franse, t ap teworize yo, te mete yo an esklavaj, yo pa t kanpe kòm nèg vanyan, kòm fanm vanyan pou yo te batay, pou yo te ba w bout tè sa a. Jodi a, si Joe Biden te bay serye l t ap fè, e pil Ayisyen sa yo debake, ki debake sou bout tè a, pou ki sa l ap depòte yo? Pou l ap depòte yo, epi l ap mande pou l vini. E sak anba pou Texas yo? Sak anba tout moun e Texas yo? Lap depote yo epi l di konsa lap ranmase ayisyen vin travay vin keyi tomat vin fè koulè pou manje yo. Jodi a nou pap pran nan entimidasyon sa yo. Se leve kanpe, fanm vanyan, nèg vanyan leve kanpe pou n batay anfas Ariel, anfas yon gang ki rele Ariel. Jodi a. Gade pou wè yon lekòl nasyonal ap inogire, Ariel debake a plis ke 200 kòtèj pou yon lekòl nasyonal ki ta sipoze pote non prezidan Jovenel Moïse. Asasen, kriminèl, bandi legal Michel Martelly. Yo di jamè piga nou mete non Jovenel Moïse nan bagay konsa. Poukisa? Se kidnapin yap fè. Se Martelly wi ki fè jenès la pa vle wè peyi a. E bandi legal la wi ki fè jenès la pa gen espwa anndan peyi a. Bandi legal la! Fè jenès la pa gen okenn espwa ankò. Se kite peyi a. Lè chak a chwazi a vèsyon. Si w ta gen yon fanmi w ki ta chwazi aplike pou yo pa pral ou. Jodi a m di w fanmi m. Si w se yon Ayisyen. Si w se yon vrèman Ayisyen pitit Desalin. Rete la pou batay. Rete la pou batay. Pou w delibere peyi w. Pa kite Ariel. Pa kite Mateli. Pa kite bandi legal la ba w baryè. Pa kite bandi legal la met w deyò. M pa bezwen pati. Tout pati m se Lasalin. Lè m desann Lasalin. M al manje avèk frè m ak sè m yo, y ap teyorize anba kout bal la. Lè m desann Bèlè, lè m desann Gran Ravin, lè m desann nan katye popilè yo, se lè sa a m wè m ap vwayaje. M ap vwayaje, menm yon ti twalèt m poko gen fouye nan peyi a, m gen foli vwayaje. Lè yon fouk mande yo kote m ap vini, m pa gen foli vwayaje. M se yon pitit Desalin, men yon bout tè Papa Nasyon te goumen, l te ban m pou m viv. Se la m dwe viv, se la m dwe mouri. Pa gen pèsonn ki ka mete m deyò! Jodi a babay nou tout ti moun tièd sena ti tièd gang ki te anba nan palman babay jodi a ou an fim eske nou an fim lanbè mare a bandi lanbè mare a bandi kiyès ki bay bandi zam lanbè jodi a yo di w yo tire sou machin li ki afè yo tire sou machin lanbè menm yon bal li pa pran li pran je li li bande je l li bande je l pa gen okenn moun ki ka di retire banday sa pou yo wè kisa w gen nan l se pa ti moun non ti sa sa k fè sa se yon gang se yon asasen lanbè pa gen bezwen vin fè anyen la. Jodi a, pèp la pa gen kèlkeswa moun k ap dirije l. Pèp la pa gen okenn moun ki lejitim ki nan tèt peyi a. Pèp la, desten w nan men w, kreyon w nan men w, make, paske jodi a l nesesè pou w file manchèt ou debò pou w afwonte asasen yo ki ba w baryè pou w vin nan peyi a. Jodi a, nou nan 2023, se yon ane elektoral, se yon ane leve kanpe pou n batay, se yon ane. Mete tèt nou ansanm pou n koupe fache ak bandi, ak kidnapè, ak ekip asasen kriminèl k ap dirije nou yo. Jodi a l nesesè pou pèp ayisyen an konnen entimidasyon ameriken mete la, Biden mete la, si Biden te vle fè ayisyen antre lakay yo, si l te vle fè ayisyen antre lakay yo, sa t rive anba pon Texas yo ki t ap ankadre yo. Li pa ta kab depòte yo epi ou menm ki la li fè w ap kouri ale. Demagoji k ap fèt. Asasen kriminèl tankou Biden, Biden se youn nan otè asasina de Jovenel Moïse tou. Eske w wè Ameriken janm dakò pou Jovenel jwenn jistis? Jodi a tout moun ki ka batay yo, ou pa tande ki moun li bezwen? 18 a 35 an. Moun ki gen fòs, ki ka batay. Moun ki gen fòs pou al batay anba jaden, pou al travay anba jaden, pou ba yo enèji yo. Epi nou menm, pou kite bout tè papa Desalin nan, pou yo fouye min nò nou yo, pou yo fouye iranyòm nou yo. Kòm Ariel gentan vann peyi a deja. Ayisyen! Ariel vand peyi a deja. Ou pa imilye, nap pratik de peyi a, pou lè w bezwen pou tè sa, ou pap ka jwenn li. Sa k fè sa, yap mande w pou vini. Hillary Clinton, Bill Clinton, yo tout ak gen tè nan peyi a. Yo tout gen tè nan peyi a. Kote m prale? Kote yo vle m ale? Jodi a. Se la Desalin te batay pou mwen, se la pou m mouri, se la m dwe batay pou m chanje kondisyon m ap viv la. Ameriken pa ka solisyon pou mwen. Ameriken pa inosan nan pwoblèm mwen. Kanada pa inosan nan pwoblèm mwen. Lafrans pa inosan nan pwoblèm mwen. Li pa ka yon sovè pou mwen jodi a. Ozetazini pa ka sovè pou pèp ayisyen an. Se yo ki mete kidnapin nan Lasalin. Se yo ki mete kidnapin kont 4 kwen peyi a. Jodi a Ameriken pa ka sovè pou mwen. Fòk nou chanje kondisyon n ap viv la. Nou pa gen senatè, nou pa gen depite, nou pa gen prezidan, nou pa gen premye minis, nou pa gen kèlkeswa moun k ap dirije nou an, nou yo ilegal. Jodi a, desten nou nan men nou. Libète ou lanmò, bat pou n delibere peyi a. Pa kite peyi a pa twòn, men pa pakèt. Nou menm jenès la, desten peyi a nan men nou ye. Lè ameriken fè w kite l, apre sa, li menm, li konnen resous mond lan se Ayiti li ye. Resous mond lan se Ayiti. Resous mond lan se Ayiti. Bat pou n delibere tèt nou. Pa kite peyi a pou n ap imilye kay vwazen. Al imilye kay menm moun ki mete w nan povrete, menm moun ki mete w nan ensekirite a. Libète ou lanmò. Leve kanpe goumen pou nou batay. Deblozay nan peyi Meksik mezanmi. Bagay la rèd gon ayisyen ki relem la ki dim eeh gon zòn nou ye la bagay la pa bon menm pou nou la nan peyi Meksik ebyen lè nou wè nou lakay moun yo yap fè zen konsa pa foure bouch nan afè yo paske se meksiken ansanm avèk meksiken tande byen genyen yon yon sèn prèske dramatik m ta kapab di nan peyi Meksik, nan yon zòn ki rele Koulyakan. Ok, ou menm ki ap li ou kapab di Koulyakan. Bon, se pa pwoblèm. Nan peyi sila fòk nou di ke narko yo, nèg ki lage nan zafè dwòg, paske l pa bliye gen anpil katèl nan peyi Meksik, ebyen nèg sa yo pa vrèman apresye arestasyon pitit El Chapo Guzman nan, yon selèb chèf de kartèl. Apre arestasyon sila gen piyay, genyen dife yo mete nan machin, magazen, baraj ak batay ak fòs Meksikèn Kartèl la bay 72 è ak lapolis pou kapab libere prizonye an, sinon lap pote boure sou sivil yo. Alò sivil ayisyen yo ki nan peyi Meksik fèt atansyon paske nèg sa yo, narco sa yo, nèg sa yo pa manje anyen ki frèt. Si se dè santèn de moun ki pou mouri, y ap mouri. Dayè, mwen wè sou yon videyo ki dire 2 minit e 16 segond, kote ke lapolis pran pozisyon. Men, vwati lapolis lan l ap eswiye de tir. Polisye nan difikilte, anba gwo kout bal. Sa vle di, m ta kapab di, bal tèlman ap chante, kòmsi s on delij. Ebyen se konsa sa ye nan peyi Meksik. Pitit El Chapo a menm, bon pa pòte nan dwòg. Ou menm ou vini menm bagay la wap fè. Yo akize l nan trafik de dwòg. Pitit narkotrafikan El Chapo jwenn arestasyon l se te jedi nan peyi Meksik apre yon premye arestasyon rate an 2019. Sèn vyolans eklate nan nòwès peyi sila. Imaj yo frape moun anpil. Nan peyi Meksik, gen anpil vyolans ki eklate notaman nan lari nan Culiacán, vil nan nòwès peyi sila a, nan dènye jou sa yo, ant kartèl dwòg ak fòs polis. Yon klima tansyon deklannche suit ak arestasyon pitit selèb narkotrafikan El Chapo jedi nan kad yon operasyon ki ta fè 29 mò dapre gouvèneman meksiken an. Nap rete la nap swiv evenman sila a pou ou epi nou pral fèmen avèk Brezil. Nou konnen ke Brezil lè prensipo lye pouvwa brezilyen an pou kwè li la sou kontwòl nan Brasilia aprè yo te atake sakaje dimanch pa partizan Jair Bolsonaro ansyen prezidan ekstrèm dwat. Li menm ki te pèdi nan eleksyon fas ak Lula a, Lula ki repran posesyon biwo li lè li denonse yon aksyon teworis kote towo a voye kò l, Bolsonaro. M kwè misye Ozetazini gen yon depite ameriken ki mande pou pimpe mesye sa lakay li. Nèg ap fin pèdi eleksyon, fouwe sou imaj yo kòman moun yo anvayi. Tèt chaje. Yo anvayi enstitisyon yo. A vle di wè Jair Bolsonaro sa a. Yon prezidan ki t ap kraze Brezil nèt wi. Misye vini li di moun achte zam. Li vini li prèske mete forè Amazoni an toutouni nèt. Ou konnen bagay yo nan mond lan. Chak moun gen patizan pa yo. Ou wè Donald Trump te gen patizan pa l? Jiska prezan gen moun ki trè fidèl ak Donald Trump. Ebyen. Sa vle di moun sa yo se de fidèl a Jair Bolsonaro. Bon, yo genlè ap imite Ayiti. Mwen konn gen anpil Ayisyen nan peyi Brezil. Y ap imite Ayiti. Antouka, n ap kite w la sou nòt sila epi demen, si Dye ve, n ap vini pou n kapab pote lòt emisyon ba ou. Disi la, pase dekselan moman an nòtre konpayi. Antouka, mèsi lafanmi. Kòm toujou, an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj.